Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Mèsi pou kòmantè nou yo e la nap pwofite pou n salye tout moun ki an Repiblik Dominikèn, Chili, Brezil, Etazini, Bahamas, tout moun ki anpe partou atravè lemond, Lèzantiy, sa va byen? Guyane, Martinik, Il Moris, tout Il Antiyèz yo, Kanada, Lafrans, Lespayn e Lalmayn, Nijerya, ben kote ki gen anpil Ayisyen. Alò se parti pou votre emisyon. Une petite video qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, ça explique quoi? Ebyen se yon elèv ki li menm Lekòl kay mè boudon, mwayèn jeneral pa pèmèt ke li aksede nan klas ki siperyè la. Paran gen randevou le 9 de se mwa pou al depoze kòb si li vle timoun nan double klas la. Elèv la parèt difisil pou kapab dijere defèt sila. Se yon defèt kanmenm paske banm di w a byen, lè w te nan klas avèk yon gwoup Elèv, Nou deja fè yon kleng. Nou zanmi. M ta kapab di, kòman w rele sa, on baz byen soude. Sitou, ti medam yo ankò. Lè w pran nèg ki fè kleng pou kont yo, lekòl ki pa gen fi, lekòl ki pa gen gason, kòmsi medam sa yo gen yon jan yo fonksyone, nèg yo tou gen yon jan yo fonksyone. Anfendkont, ebyen fò n di ke li t ap parèt vrèman difisil pou ti pitit sa a kenbe moral li. Ebyen, sa ti pitit la fè, li moute sou do lekòl la. Pou l al lage kò l anba. Pwofesè, Elèv, rele anmwe, Tanpri, pa fè sa! Men m gen ti konsta pa m fè sou videyo a wi. M p ap ka montre nou videyo a jan l ye a paske moun ki anlè a se yon gamin. Aparaman YouTube kapab sanksyone dizan ke e s on timoun ki pral lage kò l anba, ou pa t gen dwa mete videyo a konsa. Men brèf fò m di nou ke nou menm ki deja wè videyo sa, nostalji kapab fè l fè sa. Paske li te avèk anpil timoun, yo gen yon pakou ansanm pandan prèske di mwa. Ebyen, lè l gade pou l wè timoun sa yo ap travèse klas, li menm li rete kòm rèn klas la, sa s on pwoblèm. Dezyèm bagay, paran ti pitit sa ka di anpil. Sa vle di, si l konnen ki sa l pral pase nan men paran, ebyen, li kapab fè sa. Men nan menm bagay sa a tou m kapab di, lè l moute sou do kay la, gon jès elikoptè li fè. M anvi di tèt mwen èske se pa yon sòt de presyon tou ke ti pitit la li menm li egzèse paske n konnen timoun sa yo lekòl kay mè yo gen anpil lespri ti lespri yo pa piti menm menm menm menm menm bon antouka sa se pase kòm sa an n fon ti gade pou n tande kòman timoun yo t ap rele anmwe tanpri pa lage kò w atè. Nou pral wè yon lòt videyo kote ke la polis nan departeman dè Nip, je kwak se a Ansavo, yo arete yon sitwayen, sitwayen an yo poze l kesyon li pretann ke li se yon moun ki pa gen kontwòl sa l ap di. Eske se yon moun ki pretekstan ke li pa konn sa l ap di vrèman? Se yon moun paske li wè lapolis li pran presyon, men si w ap gade byen, misye avèk yon inifòm espay sou li, li an wouj, misye di l rele Fantom 509, gen kote l di se lòt non l rele, se Dichet, se Site Solèy, bon misye bay yon pakèt non, se kòmsi pou yo ta kapab gade se yon moun fou, men polisye yo gen lè bay misye bon presyon e yo pral manyen misye pou misye pale, paske lè y ap gade rad misye, rad misye pwòp. Misye gen dourak, misye gen tout bon bagay pou l mete. Sa vle di, si misye ta fou, se yon moun fou pwòp. Antouka mesye tanpri pa bat nèg la anpil, mennen ankèt pou konnen kote l sòti, epi le reste nou konnen se prizon. Paske depi n te gentan pran l, nou arete l, ebyen la suite se la Yon sikatris te nan figi l, pizon l te nan zorèy li, ou konprann. Sitwayen sa a nou wè la a, e zòn Diko Pèn Kwaze misye nan Payan. Misye pa gen adrès Payan, li pa gen moun Payan. Li pa gen adrès, li pa gen moun Payan anyen. Misye degrize ak tout bagay sa n ap gade atè yo la a. Ou konprann? Misye gen plizyè chòt sou li, plizyè mayo, chapo misye douye ak li, tout bagay atè a la nèt. Ou konprann? Chita sou tab la yon mannyè pou kapab jwenn yon isi ak kriz peyi a ap travèse jounen jodi a. Men ekoute li fè yon pase sou dosye ki konsène Guerrier Henri. Sètadi mon confrère Guerrier Henri ebyen li ta dwe al reponn kesyon. la jistis pou kisa se pou zafè ti dam nan eske Guerrier Henri gen timoun nan li pa okipel nan premye tan lèm tande enfòmasyon sa m pat fèl ankenn kredi paske je mswi di Guerrier Henri pap ka fon bagay konsa Guerrier Henri se respect donk a fè w tande kòmsi li pa okipe pitit la jiskaprezan mwen menm map di se fo paske on moun nan tremp Guerrier Henri lèl fè pitit li lap okipel. E anpil nèg konsa yo pa renmen kite san yo drive nan lari ok ann tande mèt Renòl Jòj. Guerrier Henry e ki fè yon pitit ke l pa vle okipe l. Alò dosye a 2 konfrè e kòlèg Jovenel Senatus te konstitye sou li, li te vin mande mwen pou mwen plede konjwentman ansanm avè li avèk ou te gen mèt Aplis tou. Donk dosye a ban m mwen se mwen pèsonèlman ki te plede li pa devan Dwayen an. E m twouve se dwòl. Pwomennen ap pwomennen se pitit ou pa vle okipe a. Mwen m okipe tout pa m yo, m si ke nou menm nou okipe pa nou yo tou. E genyen rezon moun k ap blablabla tout tan k ap di l ap fè 20 mil dola pa lè l bay konsiltasyon, avoka pa bay yon konsiltasyon 20 mil dola. Donk genyen rezon nèg ki plen lajan. Donk li pa kab fè yon timoun si w wè timoun nan, yon gran timoun, twazan, ti gason. Li te vin nan tribinal la. Jij la te òdone la konparisyon pèsonèl de pati. Madam nan te vin avèk timoun nan. Guerry Henry, li pa prezante li, ni pèsonn pou li tou pa prezante. Misye se gwo nèg, l ap fè wòklò. Men gwo bagay Guerry Henry pa konprann, an matyè de. support d'enfant, Qu'on vini, qu'on pas venir, le jugement est réputé contradictoire. Donc, nous plaider, et selon ça, la loi dit, nous faisons tout remarque par devant le doyen. Le doyen été ordonné dépôt de pièces. Et comme moi, était quitté, mettre la police pour faire suivi. M ta konnen si dwayen an korèk desizyon an men desizyon sa a yn fwa ke l soti si misye kite 2 mwa pase se prizon tèt dwat e m ap veye aske li pran prizon an e pou l okipe timoun nan paske e pa mwen k fè l m pa ka okipe l pou li a mwen se nou menm kòm Se kòlèg nou, nou deside kontribye pou nou okipe pou nou nou okipe timoun nan pou li wè l bon djentlemenn nou ye men mwen menm m panse ke n ap fè misye okipe timoun nan e l ap okipe l. Nou wè jan m pale nan dosye a? Se paske m pa janm vle atize lfe. M pa janm mete lwil nan dife. Surtou sa ki konsène konfrè, kolaboratè, humm m pa konsa menm, m pap fè buzz avèk zafè fanmi e nou konnen buzz la nou menm nou pa ladann isit la.